Yon gwo dife eklate byen bonè jedi maten 4 me sa a nan mache Chada, komin Petyonvil, kote n ap pale a la dega yo anpil e malgre entèvansyon ponpye, plizyè machandiz ak tout depo boule rapyetè, jiska prezan pèsòn poko ka konnen ki orijin dife sa a ki eklate epi lage plis pwoblèm nan kò malere malerèz ki ap chèche lavi anndan peyi Dayiti. Dat aktyalite daprè Fondasyon Je Klere soti mwa jiyè 2021 pou rive mwa avril 2023 sa a, sa fè pou pi piti 2,845 moun ki tonbe anba bal, e daprè Ariel Henry ki pran tèt peyi a genyen 16 masak ki gentan fèt, 9 jounalis yo di ki asasine, e se sa FJKL fè konnen. Pa bliye se yon òganis k ap defann dwa moun nan peyi a, yo di premye minis lan. pou l rann demisyon l nan tèt peyi a paske li se yon enkapab, li pa kapab fè anyen pou pote popilasyon an jwenn lamenfòt pa rapò ak bandi k ap frape yo. Yon mesaj trè fò Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Polis Nasyonal la atravè yon zen ki pete anndan peyi a, Frantz Elbé, pale ak tout polisye yo kote l adrese l ak popilasyon an spesyalman li di tout polisyen kap travay lannwit kou lajounen kont gang nan peyi a mesaj sa se pou yo li di gon kanpay kap fèt sou rezo sosyal yo ak lòt medya yo toujou pou kapab simen latwoublay pou dekouraje polisye kap goumen li di jeneral lapolis nasyonal la ap kanpe e l pwomèt li pap pran wout kwochi e lap pran chemen lajistis kont tout moun sa yo ki ta lage gwo koze mal sitou nan zafè sa ki gen a wè ak denigreman ou ankò gwo deblozay ki pete anndan polis la. Theriel Thelus gen detay yo men antretan nou pral tande yon ekstrè ak ki ta pale sou dosye gang yo an Ayiti. Lè li t ap enstale kòm premye minis nan tèt peyi a, 15 jou apre ansasinay Jovenel Moïse lakay li nan Pèlerin 5, 7 jiyè 2021. Sonje, premye minis Ariel Henry te pwomèt popilasyon an li t ap retabli lòd demokratik nan tout peyi a, li t ap pasifye tout katye cho yo. Te kontinye pou l di, youn nan tach ki priyorite pou li, se fè. tout sa l kapab pou tabli lòd ak sekirite nan peyi a. Plis ke 21 mwa apre, nou note peyi a tonbe nan yon kawo total, gang pran peyi a, toupatou se gang, yo plen zam nan men yo, y ap teworize popilasyon an. Vyolans lan li vin san kontwòl. Gouvèman Ariel Henry a nou vin wè li ka ak peyizye kò lavyolans, vyolasyon dwa moun, banalizasyon dwa pou moun viv, dwa pou moun sikile. Enstitisyon Leta yo, yo tout, yo tonbe atè plat. Pandan 21 mwa, nou konte 2 mil 845 moun ki pèdi lavi. E moun sa yo, w ap jwenn. De janvye 2023 pou rive 24 avril 2023 sa, 818 moun pèdi lavi yo nan yon seri de zak vyolans ki fèt toupatou nan peyi a. Kanta pou masak yo, yo fèt toupatou. Pa janm gen okenn siyal ki bay. Pa janm gen apèl okam ki lanse. De avril 2022 a avril 2023, nou konte anviwon 16 atak ame sa yo, yo. Jwèt n ap site, Site Solèy, Belean, Solino, Plèn di Kil de Sak, Vil Bwaye, Santo, Tabar, Bernye, Fèmat, Tomasen, Laboul, Meyòt, Malik, Sous Matla, Kanaran, Petyonvil, Debisi, Lyankou, Vèrèt, Kwadèboukè, Ti Rivyè de l'Artibonite, Lestè, etc. Mete sou sa, se chak jou ki rele jou ou tande moun ap mouri, moun ap tonbe nan peyi a. Pa gen anyen ki janm di pou kapab wè kòman yo ta kapab fini avèk vag ensekirite sa. Se pa sitwayen sèlman ki tonbe. Nou pa menm pale de moun ki byen lokalize pa rapò avèk zòn yo ki cho. Nou konte tou, genyen divès jounalis ki rive pèdi lavi yo. Gen polisye ki pèdi lavi yo. Donk, finalman nou kapab di, pandan 21 mwa sa yo, se laterè ki, pou nou kapab di, ki politik ekip ki sou pouvwa sa. Paske yo pa janm di yon mo, pa janm gen egzanp ki trase. Yon pakèt biwo piblik ki te toupatou nan peyi a, chak zòn kote bandi yo gen kontwòl, yo oblije redi yo. Gen de zòn ki pa menm gen komisarya, jwè nou note l nan rapò a. Jounalis pèdi lavi, polisye pèdi lavi, moun ki ap kouri adwat agoch. Ou jwenn dè milye de moun se dè deplase entèn. Ou jwenn dè milye de moun ap kouri kite peyi a pou yo kapab fui vyolans lan ki jeneralize toupatou nan peyi a pandan 21 mwa. Se yon peyi difisil, kounye a lè w wè ankenn atak pa ka fèt sou Izo, m al retounen sou ti vòys sa epi m di, eh atansyon chèf la, nèg yo p ap atake alye yo konsa e yo pwouve l, enben tande, gen yon polisye t fache, pase pandan m desann m ap tcheke epi m wè plizyè polisye ap vin tete bagay yo melanje nan men, m di sa k pase, li di, oh oh gen yon polisye k move, kote mouche, misye pale. Men nèg sa menm li genlè pa pè nèg yo men misye pa pè non la pase jan bagay yo melanje nan men misye la misye di bon yo mèt revokel men li wè li wè se tentennad nèg yo ap fèl fè pase banm di w yon ti bagay avan hier la polis mobilize pou atake vilaj plizyè inite mobilize lè w wè nèg yo tal repouse nèg yo nan ti pòs pòtay leogàn nan nèg yo detèmine pou atake vilaj. Tout kondisyon reyini. Kontwòl lan an mè, sòf an lè nèg yo pat ka kontwole. Nèg yo di, fò n fin asitirans sa a. Pa gen kenn lòd ki siyen pou sa. Nèg yo oblije retrakte. E koute, misye fache. Kote, Frantz Elbé! M wè, m wè w t gentan voye ekip ou vin pale ak mwen. Min, tande sa non mesye, tande sa, tande polisye sa t fache. Sa w konnen, m salye tout moun ki nan gwoup la, tout tchoul yo, tout nèg k ap rekòde bagay nou yo pou voye pou yo pibliye yo pou voye ba manman a papa yo. Bon m di nou yon bagay, èske ki ann santi nou, n pa santi nou wont? Bon m di nou yon bagay, mesye dam wo eta majò nan lapolis yo, wè si popilasyon an di nou gen enterè nou nan ensekirite a, n pa gen anyen pou n vin pale la tou non. E pa tann dat, tanzantan gon reyinyon k ap fèt. Chak lè nou detèmine pou nou fon entèvansyon nan vilaj, men kounye a la nou bay Izo ap pale, menm lè son pale perèz la fè, se bay blòf li ye. Popilasyon an m ap tou di nou se blòf. Misye ap jwe sou sikoloji nou yon fason pou nou kanpe batay la. Bwa kale, nou toujou kontinye ladan l. E m ap di nou tou, sou wè sa, si nou wè pa gon entèvansyon miskle ki fèt, ok, se nèg wo eta majò yo. Ansanm avèk gouvènman an, m tou di sa, paske se ou menm ki la ki pou bay lòd ok, fè moun rete nan yon cha ap pran bòt ap pran sant bòt santi, pran chalè ou wè sa m di nou an kounya m gen enpresyon y ap pran presyon nan men moun, m tande gen ti reyinyon kèlke moun nou reyini ansanm epi pou n bese popilasyon an gade toujou mobilize mobilize bwa kale l ye. Ok la police la vreman wo eta majò la police la pa vle travay pou nou menm di sa klè nou mèt fout revoke m ok nou mèt fout revoke m mal manje pen a zaboka dayè depi n la e pen a zaboka map manje nou tande wo eta majò la police la se moun sa yo ak tout gouvènman ki enpeche la police la travay wo eta majò yo chak lè gon entèvansyon kap fèt toujou gon repliye toujou gon rantre nan baz Toujou gon dènye tatik kap fèt, toujou gon sesi toujou gon sela. Mesye polisye, konbatanm yo, ti mesye swat yo fè anpil atansyon ok Nou fè anpil atansyon wè si nèg sa yo gen volonte. Ok si nèg sa yo gen volonte e te gen volonte nou tap kòmanse goumen nou tap kòmanse jwenn rezilta e batay ki fèt la epa nou ki kòmanse fèl se pèp la ok se pèp la ki riske kòl ki kòmanse ap degajel e nou menm nou pa gon bagay nou fè vrèman nou pa jwenn lòd e nou ka travay nou ka goumen. Wè sa m di nou ann ka goumen al pot tèt nou ale wè la si n pot nèt nou ale yo pap voye bakòp ba nou m di nou sa pa di m pat pale yo pap voye bakòp ba nou pase nèg sa yo pa gen volonte granmoun yo reyini nan ti kwen gen la pran presyon nan men moun pran presyon nan men moun m tande yo te nan reyinyon reyinyon pou fè kisa nou fout gen minisyon n gen tout bagay nou t konn tape pou minisyon nou ka goumen nou konn sa k nan men nou ann kòmanse Ou nan kite nèg ap pale vin afebli nou pa santi nou wont ou konprann pou yon ti vòlè ap trete nou bann fatra epi nou kanpe la nap bagay sè tonnè boulem kite zam nan tounen kont nou tou humm. Toutan nou nan yon reyinyon, chak lè n planifye pou n fè yon entèvansyon, toujou gen yon dènye bagay k ap fèt, toujou gen yon bagay, yo pa vle sesi, yo pa vle sela. Men m tou di nou, pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Yo t ap gentan soti deja. Tout moun k ap viv anndan yo bandi yo ye. Tout moun ap viv nan zòn sa a, se moun ame yo ye. Bon bagay pou kisa la nap se kona pou izo ap kanpe izo e sniper kap pale avèw granmoun kòm peyi sa ou gen kòkòday ou moun ki nan gouvènman ou men gen anpil nèg nan etamazò nan lapolis la bon pa konnen ok ki se kouzon ou byen se fanmiw ou se bòs yo menm ou pa bòs mwen menm tout ou sa se te pou mwen ou pa tap viv toujou wè se pou mwen pa gen vilaj ankò. Tout dousa. Yon paket kaka konn ap moute vin ba moun yo presyon ou pral sesi ou pral sela. Manti ou pat sot nan vilaj. Ou wem ret dousa. Ou pat soti. Bon wem tou disa mwen menm. Ou we kote m kanpe a la? Bon m di w bagay m pa konnen kom m pa gen moun kou vilaj. Menm yon poul pase map fè map bare tet li. E ki e brat pale. Sniper pitit pep la. E popilasyon toujou mobilize. E fè anpil atansyon tou ak moun nap kenbe yo. Ok m pap pa kite emosyon fè nou fè de bagay aprè pou nou regrèt ok paske m aprann gon pakèt moun vrèman ki inosan bon daprè sa n di e la jistis ki la pou l jije ok ki viktim anba men nou men nou pa pran nan presyon sa tande ti vòlè sa ap di a ok m gen presyon se menm nèg ou eta majò gouvènman t ba misye dwa pou l pale paske l paka sòti kote l ye a ou konprann. La police ka kraze sa 3 jwe mwen di nou sa sou 3 jou nou mete sa plat nou fini a sa yo pè moun kap pale nan radio pè moun kap di se kap di se la ba a radote men nou mèt tou revoke m wi revoke m fè zam nan tounen nan mouda nou se moun m pran pèp la m met devan nou mal boule mal. Map pale tande. Desann cha santi nou an. Frantz Albert, Ekip ou a tap voye twit mwen an mwen an pou mwen an wè m te gen rezon. E pa mwen non, e pa mwen non e Gardy. Hein? Se pa sèlman misye t reyaji konsa non. M pase vwa misye pou n tande. Se yon pakèt polisye k anvayi m k ap di menm pawòl la wi. Yo gen volonte se Frantz Elbe, se CSPN. M te gentan di n sa depi, m te di n ke depi mouvman sa a kite wikend la pase, pa gen anyen k fèt. CSPN, BINUH, Core Group, yo pral aranje avèk Frantz Elbe kòm restavèk yo, yo pral kraze mouvman pèp la. M te gentan pale nou, nou panse se blag ke m t ap fè? Apa li? Ha pa li manman sa di polisye sa bon fò n veye pou n pa gen yon dezyèm babekyou la sou nou hein pase jan m wè misye ap pale la dayè nan yo pral konvoke misye hein yo pral konvoke l fò n veye pou Frantz Elbe pa lage yon dezyèm babekyou nan kòsaj nou la nan peyi a si w ap tande tèm misye. Ou wè misye yon nèg ki prèske gen menm atikilasyon avèk poul boukannen. Sa di, fò n veye wi la a pou Frantz Elbe pa kreye yon dezyèm poul boukannen ba nou nan peyi a la a. Écoutez la société. Alòske ou wè nèg sa t pale a lè m mennen ti ankèt sou misye. Misye se yon nèg ki gen viza, li ka vwayaje etsetera. Sa di li deside ret Ayiti kanmenm. E l deside afwonte nèg yo. Men Frantz Elbe pa dakò. Paske se zanmi l yo ye. Sou baz ke pa gen mwa. Kòmsi mesye. Pou nou gen tout polisye sa yo. Hein. Ki fo ki fòme nan akademi. Paske bon m di w gen anpil apwòch ke nèg ka fè apwòch syantifik pou montre ke kon afwontman, konfwontasyon pa bay rezilta. Men jodi a nou rive kòmsi nou bouke. Nou bouke. Nèg sa yo pa gen okenn apwòch ke w pral fè avè yo ankò. Nèg sa yo e pa yo p ap re-ensere ankò nan sosyete sa a. Jodi a tout panik ou wè nèg yo panike a, se paske yo pa ka al kidnape, kidonk Bwa Kale a bay rezilta. Fò nou kontinye pou n al chèche teritwa n pèdi yo. Paske si w wè nèg yo panike nan tout nivo sa a, se paske gen rezilta ki bay. M te di moun sous matla sa. Lè m wè yon videyo, m wè ekip timoun sous matla, bagay, branch bwa nan men ap fè makak. M te gentan pale yo. E sa m fè kounye a. Pa gen kenn SOS m ap lanse. Paske m te gentan di moun sous matla. Se pa manifestasyon t gen la, bagay rara t gen la. Depi w sot lakay ou pran lari an, menm yon bwòs dan fò w genyen nan pòch ou. Eske n sonje avan yè m di nou ke Si mouvman sa a, ke m di w m chanje non an la, Ann repran teritwa n pèdi yo, si mouvman sa a kanpe, m te di sa, m ensiste sou li plizyè fwa, pral gen anpil moun k ap mouri nan peyi a. Lapolis, pou la premyè fwa depi yon bon tan nan peyi an, reyisi te kòmanse jwenn konfyans popilasyon an. Paske tout moun ki pa nan gang, yo te deside jisteman pou yo fè yon pote boure pou yo atake tout nèg ak zam ki nan peyi a. Kriminel sa t sou ekran misye te toujou ap bare vizaj li kounya m panse misye vin konu e gen deplasman misye te konn fè kounya l limite yo zòn misye mache plis se rete vilaj sòti vilaj pran ti chaloup yo travèse lafito. Men misye pa gon seri de kote li te konn ale pral fè chèlbè li pa ka ale ankò. Imaj sa t sou ekran m pap fè n tande sa misye di pou m pa alame pèsòn. Petèt gen moun ki tande l deja sou rezo yo. Men n ap gade sou ekran n wè misye men m pap fè n tande sa l ap pale yo. Yo rele sa an kominikasyon. Bon m pa, tande byen, sa misye fè la a, li pa lòt bagay, pa gen okenn detay ke w pral chèche, s on fòm de divèsyon, s on fòm de presyon psikolojik. Kidonk, l ap jwe sou mantal mwen ak ou, pèp la, l ap jwe sou mantal polisye yo pou fè yo retrakte sou tout mouvman ke yo te menase pou atake l. Tande byen. Yo rele sa presyon psikolojik. Se yon jwèt k ap jwe sou mantal ou pou di ke dayè gon zanmi ki ekri m ki di m TT, ta sanble se Izo ki pi gwo chèf nan peyi a. Dayè remake misye pale an dènye. Exilè lagè. Tande byen. Remake misye pale an dènye. Tonton l, papa l, Vitelòm pale. Monkonpè l, tonton l, papa l, Aryèl pale. Kouzen l, zanmitay li, kòkòday li, Tilapli pale. Jeff vòlò parèy li pale, remake li menm aprè tout moun sa yo fin pale l fin tande Ariel ki pale k le fè ke Ariel mande pèp la malgre lap viktim men rete tèt frèt misye vin gon konfidans tande byen m bezwen n konprann la sosyete misye le fè ke l tande Ariel. Ariel ki di ke malgre tout sa nap sibi men rete tèt frèt, misye vin gon konfidans e nan konfidans misye genyen an misye ap pale avèk yon kalm, avèk yon serenite, yon konfyans nan tèt li paske Ariel dil ke menm si nap sibi anba gang yo Men rete tèt frèt. A yo anvil. A yo anpil. Kidonk, mesaj Izo a se yon fòm dentimidasyon pou kapab di pèp la retrakte paske mouvman panike yo. Mouvman panike yo bon bon egzanp. Si ou estime ann di ke lè w di oh ti polisye wayy pèp la kounya kòman l rele nèg li yo dinozò te la gen reyinyon li pa tout sa yo se manti. Bay reyinyon la manti se s on fòm dentimidasyon s on fòm de matrakaj de presyon psikolojik li ye. Paske an imajine si ou pa ka sòti ou rete nan ti twou fèmen w anba a gon pwoblèm gon pwoblèm sa di ke kisa t fè w pa ka pile menm la pòtay depi kèk jou gon pwoblèm kisa t fè depi prèske 2 semèn ou pa ka al kidnape moun sou dèlma gon pwoblèm. Gon pwoblèm. Sa di kounye a, se pa, se pa moun pou met pye yo atè, se ou pou met pye w atè pou defann teritwa w kounye a. Tande byen. Sa vle di ke se pa nou, kounye a w pa ka ap mande pèp la oubyen polisye w ap bay presyon, e pa sa palan ye. Si kounye a w pa ka ran, ou rete nan twou w gen kote w pa ka sòti, Kounya se ou t pou met tèt ou deyò avèk sòlda ou pou al rekipere zòn sa yo ke w te konn abityèlman ale. Donk ou pa ka kache anba nan vilaj epi w ap entimide moun. Ou se yon lach monchè. Se yon lach ou ye. Ou pa ka rete nan twou w epi w ap entimide moun. Kounya w ap rele tout alye w, tout nèg ou yo, etc. Pou yo frape. Non! Se pa sa bagay lan ye. Se pa sa. Gon pakèt kidnaping ke w te konn fè kotidyènman chak jou w kidnape ou pral sou 2 semèn ou paka al kidnape kounye a w sipoze met pye w atè pou kapab kontinye al kidnape sou Dèlma Petyonvil jan w te konn fè l oparavan prèske tanzantan n konn kidnape sou Pako sou Tijo poukisa n pa kontinye fè l kounye a sa vle di la gen de teritwa ke w te kòmanse gen anprent sou yo ou vin pa genyen ankò. Degaje w met pye w atè pou al rekipere teritwa sa yo pou w ka toujou kontinye kidnape. Donk sa misye ap di yo se yon lavaj, se yon presyon psikolojik. Men tout sa vini aprè towo sa a. Ansanm, n ap mete yon bout nan zafè gang ak ensekrite a. Ki nèg kap fèm dezòd sa? M ta bloke zanmi sa wi. Pa fo ebisyon ap relem nan lè sa pou dim kisa? Nèg la pa fin bon moun petèt gendwa fanmi izo li ye. Map pwofite di tout moun ki vle pran woulib sou fristrasyon pèp la sa pap pase. Polisye nou yo ak tout kòmandan yo bay yon bèl egzanp detèminasyon ak kouraj. Yo merite felisitasyon ak rekonesans tout nasyon an pou travay yo. M ap mande konpatriyòt mwen yo, malgre sa yo sibi nan men bandi. Tande, tande sa, tande ti pati sa. Trè enpòtan wi. Tande ti pati sa, pèp la. Trè enpòtan pou nou. E se a, tande wi, se, se apre Izo fin tande sa epi li menm li pale. E lè misye ap pale, misye pale avèk yon kalm, avèk yon asirans, yon konfidans, yon konfyans. Paske chèf li pale. Tande sa yon nèg di wi, premye minis peyi a wi. Tande misye sa l di. San pè, avèk yon konfidans misye ap pale. Epi m vin konprann, m vin konprann m di bon la men sa k pase la nou pran nan konplo. E gen yon voice chèf gang sal ki rele Jeff la misye lage deyò. Ou wè misye li montre w ke se a Ariel l ap travay. Misye di nan voice la, o tete, Ariel te, misye joure m byen joure. E misye dim ke met pye w atè wap pale Ariel mal li menm li atè a ou menm met pye w atè e misye ap defann Ariel sa di e menm yo menm nan tande byen wi sa di se menm yo menm nan se menm yo menm nan ebyen koute ebyen zanmi sa yo bay misye rezon. Gen yon bagay ou di la, fò pèp la tande. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm w ap pale laverite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf di CSPN. Ariel Henry. E nou chita avèk le ministre de la planification. Sa vle di Rika Pyè. Rika Pyè. Tounen l ankò ti John. Fò m gen yon ti John isi a. Fò m gen yon ti John wi. DYS. E DYS fin gate m. Fò m tounen l ankò la a. Pou pèp la tande yon bagay. Nenel Cassy. Chita a Mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la, se fè. Tande, tande byen, tande byen. Misye di li chita ak direktè aktyèl la. Lè Bertho mande misye, ki direktè w ap pale? Ki pati? E Bertho te nan konfizyon, li pa t konprann. Li di l ki pati, li pale kèk pati politik. Misye ap site non nèg pati, Nenel Cassy, Andre Michel, menm ekip la. Lè yap vin blofe pèp la la se menm vòlò sa yo ki kraze peyi a nan chita ak gang bay gang gang bagay pre bagay ou konprann nan kesyon peyi lòk ame gang finanse gang chita ak gang reyini ak gang tout nan gang brase gang tout nan gang. Batay bwa kale a dwe rive nan mezon transfè yo mezon transfè yo lè fanmi nou voye yon grenn dola ameriken pou nou yo dwe remèt nou l jan ke fanmi nou voye l pou nou jodi a Kèlkeswa mezon transfè ki ta ouvè, depi n al chache grenn dola fanmi nou voye pou nou, yo pa ba nou nan dola, bwa kale. Lè n al nan Inibank, lè n al nan Sogebank, lè n al nan kèlkeswa bank lan, nou mete dola nou, yo pa vle ba nou lè n al dèyè l, bwa kale. Lè n al kèlkeswa nan bank ke n ale, nan mezon transfè yo, Fanmi nou voye yon ti dola pou nou, 20 dola, yo pa ba nou nou an dola? Bwa kale! Operasyon? Bwa kale! Operasyon an pap retade. Ke nou di pèp Ayisyen an, jounen jodi a, batay Bwa Kale a, se li menm ki pou fè Ariel Henry lache pye l, se li menm ki pou fè André Michel kòm premye dam lage pye l, se li k pou fè Don Kato lage pye l. Jodi a batay Bwa Kale a dwe kontinye. Batay Bwa Kale a dwe kontinye. Batay Bwa Kale a kòmanse la nan Gang a sapat yo, men fòk yo moute nan gang a vès yo. Fòk yo moute nan gang anndan biwo leta yo. Menm si m wè gon lo lajan ameriken kidnapin ap fèt tribò pa bò, men w pa wè se yon esklav mantal ou ye. Ou fin fè kidnapin nan, w vòlè machin nan w ap ret anndan matisan anndan vilaj de dyann. Ou pa ka moute petronvil. Ou pa ka sikile avè l. Poukisa w fè l? Ou gen milyon an, se sèl nan lavi w a. Tout kaka k sot petronvil, sot dèlma kote yo desann, matisan. Jodi a si izo tap batay kòm te wè kaka yo lè lè gran nèg yo flòch kaka nan petronvil se pa li pou kaka a vin jwe jodi a izo pa ka batay pou menm izo sa jodi a lap batay kont malere kap viv vilay de dye kap anfème ti chanm kay 500 dola 600 dola yo pa ka viv bò kot izo si izo te gon popilarite pèp la tap kanpe nan dol. Jodi a Izo pa ka vin di moun ki di ke bat ki nan batay Bwakale a li pral pase pran yo, fòk Izo di bon m gen konsyans jodi a, fòk Izo di m gen konsyans, Mateli te konn ban m gali l, jodi a ban m vire bout zam nan sou Mateli, lè sa popilasyon an ap gen konfyans nan Izo. Men depi Izo kanpe anfas batay Bwakale a kisa n ap fè? Bwakale! Depi Izo kanpe nan anba anfas batay Bwakale a? Bwakale! Bwakale! Paralèlman Jeff onivo Kanaran Olye ke se popilasyon an yap teworize, pa gen kèlkeswa gang la ki ka vin met presyon nan batay Bwa Kale a. Batay Bwa Kale a ap kontinye jiskaske nou sòti nan gang a sapat yo pou nou rive nan gang a vès yo, pou nou rive nan gang nan primati, pou nou rive nan gang nan ministè yo.